et gagnons tweet sous question euh, Véhicule blindé. Alors, Alors faut me dire que Gengage FM qui l'a tweet ce matin, hein, qui dit euh, les représentants de la compagnie canadienne Incas sont en Haïti depuis 4 jours pour évaluer et adapter les trois nouveaux blindés qu'ils ont récemment livrés à la PNH. Ces engins accusent, entre autres, une défectuosité dans leur système de freinage. Anne camp là. ouais, Machine ça yo, yo, Comment dit ça? Yo pas fin trop yes, c'est ça. Et toujours d'après Twitty là, des sources policières, et on fait croire que les blindés ne sont pas à l'état neuf. Écoutez bien, M pa konnen si lè nou te fèk wè blende yo, lè yo te fèk ap debake, anpil moun ap di a n pa bezwen fè kòmantè, poko ka fè kòmantè paske sa yo yo sanble bon bagay. Ok. Men, nou wè gen yon moun ki te rete nan tèt mòn Gran Ravin ki di blende sa yo, se blende yo voye pou Babekyou. Se blende depi yo voye li anlè a la, li menm l ap pran youn. Nou wè Ti Lapli te fè gwo deklarasyon pou l di e, menm Ti Lapli ki son bandi wi ki di sa yo, yo bay leta pou fè travay pèp. Donk na va konprann sa vle di. Lè Ayiti ap siy yon kontra, pi ou gade ou wè yon gwo peyi parèt, y ap onore kontra. E pi se sa yo yo bay. Mwen m te deja gen yon rega kritik sou veyikil sila. M te toujou di ke poukisa kom si yap ba nou veyikil, nou siyen kontra, nou depanse lajan, se sa yo ba nou an retou. Poukisa m pa ka gen yon cha tankou sa Minustah te gen yo? M pa ka gen 2 grenn ladan yo? M konnen yon sèl grenn la sifi pou Site Solèy. M konnen yon sèl grenn sifi pou Gran Ravin. On sèl grenn sifi pou kwadèboukè. Yon grenn ka jere vitelòm. Men lè w pran ti sa a. Wè lodjou la, y ale nan site a, yo depatcha yo ak bal. Se remòke yo kòmanse ap remòke yo. Yè m gen chans gade on ti videyo, lè m gade m wè nèg yo k ap fawouche on ti cha ki di. Sa se chadron. Donk se yon fason pou m di nou ke nou fèk kare nan batay. Moun fèk kare mouri nan peyi sa a paske lapolis poko ka fè anyen. Ann imajine wi, yon kontra leta. apwouve resaman, ekipman vini resaman, e ke jounen jodi a la a, ou tande, veyikil blende gen pwoblèm fren. Bon, jiske la a, m pa gen pwoblèm, paske blan ka toujou fè erè. Men dit vou si l te ale ta nèf eske l t ap kouri gen pwoblèm fren konsa paske poko gen 3 mwa depi yo debake la nan ayewopò la poko gen 3 mwa epi lòt bagay ankò m pa ka achte yon machin nèf paske s on veyikil li ye bon m achte yon veyikil nèf apre yon ti tan pou l make 10 mil miles en an n serye non petèt Ou te kapab wè l make yon 450 miles, an n di mil tou, men di mil miles la mezanmi, sa se egzajere! Dayè, ou konn achte yon machin dezyèm men, li poko menm nan di mil miles non. Nèg la ka fèk kòmanse ap woule l epi l vann ou lè w gade wè machin nan te a sen mil miles. Kounya la men sa yo bay lapolis pou lapolis al batay ak bandi. Kounya la m bay nèg yo defi al pote boure ankò nan site solèy ak ti veyikil sa yo. Ou konprann? M ta renmen pou nèg yo al pote boure nan site solèy ak ti veyikil sa yo. Sa vle di, y ap pran pwoblèm. M vle abòde yon dosye ansanm avèk nou. Se dosye gaz la. Genyen yon trè bòn nouvèl, puiske gaz la m kwè l ap fin distribye totalman nan ponp yo disi samdi. Epi, pral gen batay. pou moun kòmanse jwenn gaz. Men, ekoute byen, moun ki gen gaz nan men yo kap vann gaz 380, 400 dola, 450 dola, degaje nou fin bay yo, paske imedyatman gaz la kòmanse distribye nan ponp yo, pral gon pwoblèm, pral gen difikilte pou jwenn ni, paske se pral anpil vakam. Men, pandan yap bay li nan ponp lan, Pa bliye, atè a, ou kapab jwenn li a mil goud. Donk ou menm ki te gen yon gaz chè nan men ou, ou gen pwoblèm. Apre yon de semèn, donk ou ka pa wè gaz atè ankò. Sa vle di nèg pral fè gaz nan ponp paske p ap genyen twòp afli pou ke moun yo vin chache gaz la. Ebyen, fò m di nou ke tout nèg ki te gen gaz chè yo e. Degaje nou pou nou retire gaz sa yo nan men nou. Kounye a la m pral vini avèk kèlke videyo. Mwen menm lè m di yon pawòl se kòmsi nou pa kwè. Eske nou pa kwè ke Babekyou se yon nèg ki entèlijan anpil? Hein? Imajine w, nèg la bloke yon zòn, li fè yon konpwomi. Mwen m pa anvi mete sa o kondisyonèl menm. Paske gon konpwomi k fèt kanmenm. M pa konnen menm si se pou pèp ayisyen an gon konpwomi. On konpwomi kapab fèt pou pèp ayisyen an. On konpwomi kapab fèt ant G9 avèk Ariel Henry. Paske m konnen nèg sa yo renmen lajan anpil. Nèg yo te bloke. Nèg yo t ap revandike pou ke gaz la pa vann 570 goud. On bon maten nèg yo leve. Yo di w, ah pwoblèm popilasyon bagay sa yo, yo bay gaz la. Tande byen wi, or nou menm lè nou te pran nan, nou te vann li a 400, 450. Sa vle di nou pa t janm nan pèp. E pi yon bon maten, ou fè yon jimnastik, ou fè yon parad pou di, bon, ou jenere pou pèp la, enben poukisa ou pa t kite Ariel vann li a 570 goud? Negosyasyon fèt, lajan w tonbe, epi kounye a ou bay pasaj. Kounye a, entèlijan ke li ye, li fè deklarasyon paske imedyatman nèg yo fin jwenn antant lan, epi li menm li pran devan. Ou pa konprann non. Imedyatman l pran devan, kounye a tout sa k pral fèt, se li k pral jwenn e, kòman yo di mo sa a wi? M bliye kòman yo di mo a wi. Se li k pral jwenn frem nan. Ou pa konprann non. Kounye a la. Ou pral di tèt ou ke nèg yo te bloke. Nèg yo chwazi debloke. E pi la polis li menm, on ti tan apre la polis parèt li di ou, oh nou debloke. Tout moun pral di la polis, ou manti. Se nèg yo ki debloke e pi kounye a la nan chache gaz la. Èske ou konprann? Sa vle di misye pi entèlijan ke gouvèneman an. Misye pi entèlijan ke lapolis. Nèg yo te bloke. Epi kounye a la, misye fè deklarasyon pou l di ke nou debloke, nou sansib pou popilasyon an, nou pa janm kidnape moun ki bò lakay nou, nou pa janm fè vyòl sou moun ki bò lakay nou. Mwen bagay sa pa fè tole non. Hum! Nou pa konn kidnape moun ki bò lakay nou. Euh, m ap mande m si son. Yon sòt de misyon kwa. Di ke ou pa kidnape moun ki bò lakay ou, sètadi, an kèlke sòt, gen kidnaping ki fèt. Men, se pa moun ki bò lakay ou. Ou pa fè vyòl sou moun ki bò lakay ou. Men, sou kesyon vyòl la, m ka reponn pou m di ke gen anpil zòn, ebyen, nèg sa yo, yo fè anpil moun kite l paske depi gen yon ti fanm ki nan zòn nan, depi nèg la gade l. Depi nèg la relel li pa vini nan aswè lal bat li oubyen l chache vyolel gen anpil ti jèn ki kite geto yo paske gen twòp sanginè nèg yo mete kòm chèf nan zòn sa yo konprenebyen kounya nou pral vini avèk 2 videyo 2 videyo. Konparativ, se deklarasyon Babekyou te fè e touswit aprè deklarasyon sa ou pral wè lapolis k ap mete ti videyo kòmkwa yo pran kontwòl Vare. 2022. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout salye sosyete a an jeneral ak sitou jenn gason ak jenn fanm k ap batay pou lavi miyò. N ap suiv ak anpil atansyon sa k ap di ak sa k ap fèt konsènan Ayiti. Sitiyasyon an vin pi mal e pi tris. Nou pran nòt de konpòtman aktè sosyete sivil yo ak aktè politik yo ki refize mete tèt ansanm san ipokrizi. Nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou ap mande ak tout chofè kamyon, ak tout moun ki konsène nan kesyon gaz la, pou pran tout dispozisyon pou pèmèt gaz la sòti e ale nan ponp. Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. Nou pa t janm negosye, ni voye kikonk moun al negosye ak Ariel Henry. Nou pran desizyon sa antre nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, pou pèmèt gaz la sòti e nou vle pou pèp la konnen se pa yon desizyon nou pran paske nou negosye kwakseswa ak Ariel Henry. Jodi a, sitiyasyon tèt chaje peyi a tonbe ladan l lan, se pa nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout ki responsab. Nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout. Nou se patriyòt. Nou se nasyonalis. Nou se moun ki pote peyi sa a nan kè nou. Se paske nou pote peyi sa a nan kè nou ki fè nou pa janm vyole e kidnape moun nan katye nou yo. Batay nou nan Fòs Revolisyonè Jendèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout se batay pou chanje kondisyon lavi moun nan geto yo, nan seksyon kominal yo. Batay nou, se batay pou wè yon lòt Ayiti, kote nou fyè pou di nou se Ayisyen. Pou m fini, m ap poze pèp la kèk kesyon. N a reponn yo pou kont nou. 1, Èske nou renmen kondisyon n ap viv la? 2, Èske nou gen sekirite pou nou sòti jan nou vle, san kè sote? 3, Èske pitit nou ka ale lekòl san nou pa pè pou yo pa kidnape yo? 4, Èske nou gen lopital, kay ak manje pou nou manje? Si nou prive de tout bagay sa yo, moman an rive pou nou pran desten nou an men. Ankò yon fwa, chofè yo, ak anplwaye tèminal vare ka desann san kè sote. E, n ap mande ak moun ki konsène yo pou yo voye netwaye tout zòn nou yo e tout lòt kote ki chaje ak fatra. Nou swete timoun nou yo tounen lekòl pi vit ke posib. Nou swete. Lavi chè a bese pi vit ke posib. Viv pèp ayisyen an, viv fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ke zansèt nou yo beni Ayiti. Mèsi.